Komisè Muscadin. Komisè Muscadin. Eske komisyon bay rapò l deja, sa rapò a di? Ou byen yo poko? Efektivman, gen de sitiyasyon Leta ayisyen pa vle jistis prive devlope. Ok. Kèlkeswa ang lan. Ok. Komisè Muscadin genyen de dout ki plane sou tèt li. Meyè fason pou w klarifye l, ou pat la, se oui dire, nou fè yon komisyon dankèt ki gen dwazimen ladan l, ki gen polisye ladan l, ki gen ofisye ministeryèl asèmante ladan l, ki genyen yon direksyon anndan ministè de la jistis ki ale ladan l, men jiskamentnan rapò lan poko vin jwenn mwen pou ke mwen menm mwen adrese l a koulwa k ap tann li pou lè suit legal. Alò, an pasan, ministè k te pase Okap, ou arete 2 nèg paske y ap gade w? Mon chè, si m fè sa a Okap, m ta sipoze repwodui l ankò isit lan la? Paske mwen w ap pale avè m, m pa arete w. W ap gade m nan je, m pa arete w. Alò, bay ala zye yo te gade w ti jan twòp oubyen mal, m pa konnen. Sa k te pase Okap? Bon Okap, s on wi di yo. Lè m di on wi di yo, efektivman wi di yo, m kwè sa fè katriyèm oubyen senkyèm moun mwen tande k di sa. Gen on pwoblèm ou te poze m on kesyon sou li la. S on kesyon de prizonye k ap soufri, ki an movèzeta. yo aranje yo pou ke sitiyasyon sa a nou pote yon solisyon avèk li. Men kesyon de wè moun, arete moun, moun ki konnen m yo deja, nan tanperaman mwen, m plis bagarreur ke m lach, sa e ta pou yon konpòteman de lach, ou gade m mwen di arete w, m pa kwè sa ta menm sanble m menm vwa m ta ba w repons sou li. Alò, gen, anvan w ale mesye, mesye lminis, gen dosye Sogener ki fon pakèt pawòl anpil nan peyi an, E ki kisa w konn de dosye sa oubyen nan ki kad li ye paske gon kesyon de gen manda pa gen manda ki kisa w konnen de dosye sa ou di mwens nan ki kad nou ye. Monchè wap pèmèt sa kòm pwofesyonèl di dwa Se yon dosye m te travay ladan l kòm avoka e kòm minis m pa gen anyen pou m wè avè l ni de lwen ni de prè e m gade mwen de tou kòmantè. Dosye asasina prezidan Jovenel Moïse, dosye asasina Maitre Monferrier Dorval, dosye asasina Antoinette Duclaire, dosye asasina jounalis Diego Charles, dosye masak Lasalin, e sa w ka di peyi a sou sa yo? An n kòmanse dabò avèk le dosye de l'assassinat du prezidan Jovenel Moïse. Kote ankèt la ye? Sa bagay la ye jodi a? Kisa mwen ka di peyi an de sa? Kòm il a ete di, la verite vou ran libre e mwa menm je lobligasyon de dire la verite e tout la verite. Si w di m mwen menm kòm minis jistis, fòk mwen bay jistis, m ap reponn ou kòm avoka, m ap di w non. Se pa minis jistis ki bay jistis. Nou nan yon sistèm de separasyon de pouvwa. Nou genyen pouvwa egzekitif, nou genyen pouvwa lejislatif, nou genyen pouvwa jidisyè. Sa fè bon nonb de tan, nou de l'executif nou retire kò nou nan deside pou la jistis la jistis gen fonksyonman l la jistis gen bidjè de fonksyonman l li genyen konsèy siperyè di pouvwa jidisyè ki administre sistèm sa a pati de yon desizyon ke yon jij pran nou zotr de l'executif mou an esplike tèt li. Nou gen responsabilite pou nou egzekite lè desizyon de jistis. Nou genyen on dwa de regard sou sa sistèm jidisyè la fè paske nou travay konjwentman ansanm avèk yo, se on sèl leta nou ye fòk nou chita pou jwenn solisyon. Nan ansanm de solisyon sa yo nan on ka byen presi le cas de l'assassinat crapuleux du Président de la République. Aktyèlman. Gon mo m te konn di, gon fraz ki te ba anpil pwoblèm lè m di on jij pa gen dwa chwazi dosye l, donk li inadmisib pou CSPJ chwazi on jij pou pran on dosye, pou jij lan di w non l pap tande dosye sa oubyen jij lan fè machandaj, li fè chantaj avèk li, donk jodi an la CSPJ rewè sa a pou ke l pran sanksyon kont moun sa yo. Aktyèlman dosye Prezidan Jovenel Moïse ap tande pa yon jij ki kòmanse poze dè zak de pwosedi ladan l, endepandamman de nou zotre di pouvwa egzekitif pòske ki sa nou fè nou menm? Nou bay akonpayman sur demand du magistrat instructeur. Mwen pa enpoze misye machin. Mwen pa enpoze misye sekirite. Mwen pa enpoze misye biwo, klasè e lè materyèl. Misye di mwen men sa li genyen, men sa li bezwen. Kòm de fèt, misye ap swiv emisyon an, tout moun ap swiv emisyon an. Se yon bagay ki fèt o vu de tou l mond. Tout sa ki pou fè misye travay yo, misye genyen l. E si ta gen yon rekizitwa, yon rekizisyon alò, Siplemantè, nou prè pou n ajoute sa l genyen, men jiska mentnan, dosye sa a ap fèt. Konstitisyon an di w pèsòn moun pa gen dwa tande pa yon lòt otorite san l pa gen yon avoka oubyen yon temwen de son chwa. Pakont, chak tan Kolonbyen an vini, si Li pa vin avèk avoka, lalwa mande ou ka fè yon pwosè vèbal pou li, deske li di w li pap pale. E anpil nan yo di yo pap pale. A bon? Si ou di. Mesye l minis, kolonbyen ki la yo wi, anpil ladan yo di yo pap pale? Lè w rive devan jij, ou di w pap pale, jij lan pa ka bat ou pou l fòse w pale. A bon? L ap fè grefye l drese yon pwosè vèbal pou li. Donk nou menm, nou pa gon sistèm jidisyè ki fonksyone avèk vyolans. Se yon gwo deklarasyon w fè la maten an la wi. Men rien que la vérité. Si m vini ansanm avèk ou devan jij, mwen menm lalwa fè m obligasyon pou m ba w avoka. Eben, M pa pral di w ke nan 10 meyè avoka ayisyen oubyen nan 20 meyè avoka yo, m pa pral di w ke m pral peye youn pou ou eksepsyonèlman pou m fè asiste w. Men lalwa di pou m ba w avoka, mwen genyen ba l biwo dasistans legal, s on asistans ke m ba ou pou m asire m ke dwa w pa vyole. Ou menm, mwen pa anpeche w pran nenpòt avoka ke w vle. Ou gen dwa sa a. Si w pa pè komèt enfraksyon, m pa ka pè arete w. M nap fè leta. Si mwen menm anndan lakay mwen gon bagay m tande anpil nèg m sot pale w de sansasyonalite. Gen nèg kap gen de diskou sansasyonèl. Si mwen menm m arete Louko m voye l penitansye nasyonal, si m arete yon kolonbyen m paka gon prizon spesyal pou m mete l. Mwen mete tout moun lan prizon sof ke m gen obligasyon pou m garanti w ke kote w lan prizon an m pwoteje dwa w, m kenbe w desamman ak tout rès yo. Donk si yo pap pale lopital sa vle di ke yo pa gen tradiktè? Non, ou gen dwa gen tradiktè ou di ou pap pale. Se yon dwa ke w genyen. Men eske leta ayisyen anfèt. Pandan n ap fè nou menm nou t ap fè aprantisaj demokratik lan men nou plizoumwen aksepte l. Si w pa vle pale devan m kòm jij, m pa gen ni fè kwakseswa sinon ke refè manda a, tounen w nan depo. Men lè pou w jije kounye an la a, gen de desizyon k ap pran. Ou gen dwa yon avoka. Si etènèlman ou pa vle pale, Gen de sitiyasyon etènèl y ap jwenn pou ou tou. Eben. Se senp. Nan lòt dosye yo. Alò, avan, avan, avan ale sou lòt dosye yo, alò, te gen yon dosye de koripsyon sou, sou, sou, sou, sou, sou do jij Gary Orélien. Genyen grefye Elysée Cadet ki pratikman te endekse. Ki swivi ki te fèt nan nivo sa a? Mwen menm pèsonèlman, tankou m di w la vérité vous rend libre, mwen menm pèsonèlman, grefye an depann de mwen, li piblik, aprè ankèt, nou pran sanksyon sa lalwa di pran kont grefye sa a. Pou majistra Orélien, il n'y a que les membres du pouvoir judiciaire ki kapab reponn ou de sa, paske m pa vle al ba w repons menm si m ta konnen l, pou ke mwen anpyete nan sa sistèm jidisyè lan ap fè. An ski a trè o zotre dosye, o zotre zasasina krapile, m sot pale w de pouvwa egzekitif lan ki egzekite. Lè nou resevwa yon dosye ki soti nan dcpj, ki se yon ògàn de la Polis Nasyonal Dayiti, li pa ka sezi dirèkteman le Dwayen di Tribinal. S on pwosedi a swiv, fò l sezi le Pakè. Parquet a reprezante nou menm de l'executif. Nou gon sistèm jodi an la ke premye minis lan di tan osi lontan li la, li pa nan dosye klase san swit. Men se pa vreman se yon envansyon de misye. Men se yon akselerasyon de misye. Dosye sa yo ki te la deja, parquet a resevwa yo, parquet a fon sèl bagay. san eksè zèl, se oryante l bay kabinè denstriksyon, kòman pou l rive nan kabinè denstriksyon, fò l al jwenn dwayen an. Tout dosye nou endekse yo la a, yo pa nan men egzekitif, se dosye ki nan men dwayen tribinal lan ansanm avèk sè jij denstriksyon. Kounye a la a, si gen enfòmasyon siplemantè nou vle de dosye sa yo, se dwayen tribinal lan ki pral di, men ki jij dosye sa a te konfye, Lalwa di jij lan gen 90 jou pou l rann yon òdonans amwenke eksepsyonèlman Dwayen an ta ba li yon pwowogasyon de manda. Donk, jodi an la a, nou menm nan nivo egzekitif lan, nou fè sa n gen pou n fè, nou remèt tout dosye sa yo a sistèm jidisyè lan, se li menm e li menm sèlman k ka di nou nan ki pwen l ye. Kesyon moun ap di tout tan, Tan osi lontan gouvèneman sa a la pap janm gen jistis, se pa gouvèneman an, se sistèm jidisyè lan ki pou travay darach pye. Petèt gen pwoblèm despas ki kreye, gen jij ki pa gen kote pou yo chita travay, nou ka konprann patikilarite sa a. Men nou menm nou pa di sa pou n dedwane nou de responsabilite n,